Jij la gen pou l retande Leon Charles ankò sou menm dosye sa. Nan Jakmèl, gwo zen, lòbèy pete, tout reponn Edo Zeni mete l nan ti soulye l pa rapò ak bòfrè li ki nan vann zam ou ankò ou fè gwo deklarasyon konsènan nèg k ap rache nan Jakmèl e se mesye sa yo 3 fanmi ki genyen kontwòl tout sa k ap pase nan zòn Sid la. Nou vle pale de Edo Zenil, Lanbè ou ankò Joèl e se moun sa yo tou k ap koupe, k ap rache, yo gen kontwòl tout peyi a e se yo ki fè bato rantre, se yo ki gen kontwòl zam pa rapò ak sa tout rakonte nan enfòmasyon sa. Nou p ap rete, detay ak lòt pral fè anpil esansyèl nan videyo a. Fabio konekte rezo enfòmasyon se sou fertifi 83 tout nouvèl san fòs kote se sou chanèl pa ou la. Jan ke ou dil la, nan minit nap pale la, Léon Charles ki se ansyen direktè jeneral polis la, li pa gen bounda chita. Misye pa gen bouda chita paske mèkredi ki sot pase la, li te al reponn kesyon jij Walter Wester Voltaire nan kad dosye Jovenel Moïse la, epi jodi lendi ankò, Jij Walter Wester Voltaire te oblije re-ede Léon Charles ankò nan kad dosye asasina Jovenel Moïse la. Sa fè nan on semèn edmi yo tande Léon Charles de fwa nan kabinè denstriksyon. Jij Walter Wester k ap mennen dosye a, li fè konnen klèman ke pawòl Léon Charles ap di yo, li pa ase konvenkan, li gen anpil dout nan pawòl Léon Charles yo, e l menm fè konnen Léon Charles ap fenk kare pòt. monte desann nan kabinè denstriksyon pou t kapab vin reponn kesyon lajistis. Men youn nan kesyon n ap poze yo sa, Èske jodi a Léon Charles pa a tit de diplomat OEA ankò? Aprè ke responsab amerikèn yo te fin dekrete Léon Charles persona non grata, ebyen jodi an wè Léon Charles li oblije antre nan peyi a rapid e sesi nan 2 semèn la li gentan reponn kesyon lajistis 2 fwa. E m pral di jij la klèman tou. Yon jij denstriksyon Bosta, nan misyon lajistis ba li, li gen kòm prerogativ, otomatikman, li pa fè moun l ap tande a konfyans, diskou ke moun l ap tande a ap pote devan l lan, li pa omwen konvenk li, li kapab di avèk ajan epin yo, lè w pale de ajan epin, se ajan ki responsab penitansye nasyonal yo, li ka tou di nèg yo, mete misye nan depo pou mwen, Nenpòt lè m bezwen misye m ka pran l. Poukisa jij Walter Hester Voltaire poko janm ka di Me Léon Charles lan depo pou li? Aprè 2 odisyon ou pa santi w konfòtab nan deklarasyon Léon Charles fè devan w yo, jodi an kòm jij ou dwe pran responsabilite w pou mete Léon Charles nan gadavi jiskaske l ka ba w yon eksplikasyon palpab pou di w kisa k koze asasina prezidan repiblik lan. Aprè ke lapolis te pral fin arete prezime chèf gang Kanaran, nan nivo Chandmas yè, paske lapolis fin arete misye, misye sove nan anba kòb ke lapolis te arete l la, ede popilasyon an ki t ap fè bòn gad rive mete men sou prezime chèf gang sa a, sa w tande a, popilasyon an fè sa l konnen avèk chèf gang nan, kote ke yo lenche misye a kout manchèt, san n pa bliye yo lapide rès kò a. avèk kout wòch ebyen otorite nan direksyon depatmantal lwès polis fè konnen yo pral mennen yon ankèt sou bako lapolis la ki kite popilasyon an touye bandi sa a. Sa yo di kanpe la. Kanpe. Kanpe kanpe. Yon peyi dwòl mesye. Lapolis fin arete yon bandi, bandi an sove nan machin lapolis la. Sak pran jwenn bandi an yo lave bandi a kout manchèt yo lave bandi a kout wòch yo touye bandi an ou konn sa Dedeo di ki se youn nan wo kòmandman lapolis Dedeo di yo pral mennen yon ankèt sou bakòp polisye sa pou yo konnen ki sak lakoz bandi an rive al jwenn pèp la ki fè pèp la touye l m poko janm tenn Dedeo sa pale lòske yon polisye mouri ou wè Dedeo pran pozisyon l pou l di fò l al mennen yon ankèt. Pou n konn kòman polisye sa mouri. 12 mas 2020, yo asasinen 5 polisye anndan Vilaj de Dye, 2 de yo pa janm pran pozisyon sou sa. Semèn ki sot pase la, swa vandredi o pli ta, yo asasinen direktè lekòl nasyonal polis la, ou pa tande 2 de yo sou sa. Jodi a, on bandi k mouri, 2 de yo di l pral sanksyone kèk polisye, yo deja ap mennen ankèt sou bakòp sa. Sa mwen di se, jodi a li klè wi, nèg ki nan nivo DD yo anndan polis la, li fè sijè de kesyonman wi. Paske kòman w konprann polisye ap mouri, wo grade nan lapolis ap mouri, pèp ap mouri, sivil ap mouri, yo pa janm di anyen sou sa, men yn fwa ke popilasyon fon bòt sou yon bandi ki sove anndan yon bakòp lapolis, Ou tande yo di w yo pral mennen envestigasyon, yo pral mennen ankèt pou yo konnen ki jan fè polisye yo rive libere bandi an bay pèp la. Ebyen di la a, ou ka atann demen si Dye vle, gen sanksyon k al jwenn polisye sa yo. Pandansetan menm polisye sa yo menm, lè bandi an pran yo, yo pa epanye. Sa k fè m di w jodi a. Si nou panse peyi reyèlman vre, fò n panse moun avan n panse peyi. Paske nou di se moun ki fè peyi. Toutotan pa gen resous imèn nan yon peyi, p ap janm gen yon bon peyi k ap mache. Jodi a, Etazini, Kanada, Lafrans, ki fè l ap mache? Se paske l gen yon resous imèn, li gen yon lajistis ki fò lakay li. Ebyen jodi a, nou menm, nou pa gen kesyon moun anndan peyi a, nou pa gen kesyon lajistis anndan peyi a, nou lwen. Pou n kapab konnen sa k rele yon peyi, nou lwen pou n kapab konnen sa k rele yon byennèt. Paske jodi an la a, yon polisye pa ka fin pran yon bandi kote kèk la pran l nan men polisye sa al touye l, jodi an se polisye sa a ki pral peye pòt kase a. Jodi an fòk omwen mesye Si nan nivo DDE yo, fòk nou resezi nou paske jan daksyon sa yo, nou pa ka kontinye ap fè yo nan figi moun. Paske zye pèp la kòmanse kale jodi an, nou pa ka omwen ap fè dè bagay malonèt ankò nan figi moun. Li klè mesye. Donk imajine w, w ap gade Izo k ap pran machin li ki pral Lafito. Ki bò Lafito ye? Lafito se yon. Izo ap pran machin li l pral lafito l pral rankontre ebyen mèt lafito yo paske l gen travay ke l ap fè l ap bloke matisan pou yo pou yo menm yo gen aksè pou yo fè machandiz pase sou lamè pou yo kapab yo gen aksè pou yo kapab ebyen Fè avyon ti mennen pèp la tout lòt kote ke yo menm yo sipoze ale, yo pap pase matisan, wap gade izo gen pouvwa pou lap rankontre nèg sa yo, pou lal chita avèk nèg sa yo, konprann, pase pou lal dèyè kach li lan men nèg yo anndan peyi an, pandan ke lapolis ap tonbe chak chak bandi k mouri anndan peyi an ou wè bandi an li menm se la ke ou wè direksyon lapolis anndan peyi a Ou pa gentan frekante nil pa non. Ayiti depi ou frekante nenpot sak rive w li rive w wi. Sa vle di. Nenpot peyi ou rete on Youn nan bagay ki pi dwòl Bosta zòn Nondwa ou konn kote li ankò? Nan kapital ayisyèn nan zòn Nondwa a. Men se sa. Mwen te gen yon manifestasyon kote ke lapolis tap veye manifestasyon tap sekirize manifestasyon an. Lè yo prale pou bò Matisan pa gen yon grenn polis ou pa menm wè yo. Yo tout kite pandan ke pèp la menm l ale. Eske w twouve sa nòmal? Lapolis wi. Wi, se pa djabòs la. Manifestasyon sa a, li ta fèt nan nivo Kafou. Nan nivo Kafou? San ensekirite. Paske, pèp la di li menm, li nan Kafou, li gen plis ke ennan edmi, li pa ka travèse pou al regle bagay li nan santre vil. Yo te oblije pran lari a. Yo di pou lapolis akonpanye yo. Lapolis se di klèman ke lap akonpanye yo. Ebyen pèp la yn fwa ke li rive nan zòn Dikini, nan zòn Fontamara 43, li di yap met tèt yo pou desann anba lavil. Yo pral pase nan var la kote ke moun pa ka pase a. Paske lè sa te gen plizyè milye de moun ki te pran lari nan komin Kafou. Ebyen 2 bakòp polisye ki tap sekirize manifestasyon an. Yn fwa ke moun yo met tèt yo nan zòn Matisan pou al tonbe nan zòn Matisan 23. Misyon lapolis se pwoteje ak sèvi. Jodi a kiyès lapolis ap pwoteje, kiyès lapolis ap sèvi? M plis kwè lapolis la misyon an li chanje nan minit n ap pale la a, se pwoteje sa k sèvi. Paske sa k fè m di misyon an chanje, lè w pase la a sou wout ayewopò a, pa gen ensekirite non sou wout ayewopò, moun fonksyone kòrèkteman sou wout ayewopò. Men pou otan si w ta opo a devan chak biznis gran nèg yo gon kazèn polis ki la. M tap tande w Edo. Gon bagay ou di bon m pote yon presizyon pou ou. Ou di ke eske depi gen bagay ki tonbe dayè ou wè sa w di la li li pote prete a ekivok paske se tankou w admèt gon bagay ki tonbe. Tande w Edo. A se kominikasyon wap fè, se vre ke w gen dwa se antreprenè, ou se nèg politik etc. Ou pa metrize lè fasèt de la kominikasyon, men se kominikasyon wap fè paske w chwazi fè emisyon. Sa vle di ke ou dakò gen yon bagay ki tonbe nan vil la. Sof ke w pa dakò se kay misye l tonbe. M konprann. M a vin sou sa talè. Ok. N a vin sou sa talè. Sa son lòt deba Edo. Sepandan men presizyon m vle ou konprann nan Edo. Lè w di ke poukisa depi yo di bagay kòmsi yon dwòg tonbe epi yo vin kay nèg la etc. M dakò sa w di yo an pati sou kesyon zam nan m ap vin sou sa talè. Ankò la gen gwo deba sou li e m pral eksplike poukisa. Paske fò nou pa kòmsi kreye konfizyon nan tèt pèp la. Kòm ansyen senatè de la repiblik, fòk ou di bagay yo pi klè pou moun konprann yo. Ok! Mentnan lè w di kòmsi devan yon bagay yo di yon bagay tonbe ta gen dwòl. Djog epi se ka nèg la l vini gen premye bagay pou imajine Edo poukisa yo site dwòg m pral vin sou dosye an detay wi pou m ba nou enfòmasyon sou sa k rive a men sa m vle Edo konprann dirèkteman poukisa yo site dwòg epi se kay Joel Kaole yo ale. Bon bagay. Poukisa, bon, oh Edo, poukisa e pa lakay ou nèg yo t ale? Sa a di, pou, sa petèt ou inyore a, pousyè pa janm leve san van. E sa t fè m di w m pral flite sèvo nèg dcpj yo, paske yo pa ka al fè dezòd yo fè la a. On gaspiyaj de tan e denèji pou ryen. M ap vin sou li talè. Men lòt bagay ou bezwen konprann Edo, depi ou di Jakmèl e se ti presizyon sa, e pa anyen non m'ap di ou papa, e ti presizyon sa m'ap fè pou ou, ti presizyon sa sèlman, depi ou di Jakmèl an byen ou an mal gen 3 non nèg l'ap difisil pou l' pa site. Tande wi! Depi ou. Di Jakmèl, depi w di Sidès, an byen ou an mal, gen twa fanmi l ap difisil pou l pa site. Pou m pa, m pa vle di fanmi, gen twa non moun, twa pèsonalite koni l ap difisil pou l pa site ou an mal. Edo Zeni, sa di Edo, ou pa yon senp sitwayen nan sans ke ou pa yon senp endividi. Ou se yon nèg antreprenè ki envesti nan yon vil, ki nan biznis lontan, answit ou te majistra vil la pandan lontan, ou vin senatè de la repiblik. Sa vle di ou gen yon non. Sa di, an byen ou an mal, depi yon bagay pase nan Sidès oubyen nan Jakmèl an patikilye, l ap difisil pou non Edo pa vini. Ou wè m mete non avan papa. Se yon gwo chabrak ou ye nan vil la, fò moun pa inyore sa. Dezyèmman, bon ou wè misye gen anpil lajan, anpil detay sou li, m ap vin sou sa wi, Joseph Lambert. Pa gen anyen k ap pase vil Jakmèl pou Lambert, an byen ou an mal, pou yo pa vize Lambert. Se gwo bagay m ap di w la, se verite wi. Yo, an byen ou an mal, yo ap vize Lambert. Paske Lambert s on nèg. ki fè tout tanl nan politik depi misye te ti kat kat nan politik jiska dat zo l fin rèk plis lòt detay yo ap di yo m pa antre la m pa gen evidans twazyèm moun nan se Joel Kaoli lap difisil anpil pou gon bagay ki di nan Jakmèl pou non Kaoli pa ladanl. Se avanyè la yo tap fè gwo manifestasyon kont Kaoli sou dosye gaz lan. Se misye wi te deklare, m regrèt m pa gen tan chèche son sa. Yè misye tap pale sou Radyo Karayib nan jounal Dènyè Okazyon. Voye l pou mesye nan yon nan yon vye nèg. Voye son sa pou mwen non Magerson. E kote zanmi mwen e kòman a? Gade mesye e pa Johnny non. Jean Paul Lundy. Mesye nou voye extrè son sa pou mwen non e kote Jorel tap pale avè n nan jounal lan lè misye di e pou gaz la vini nan peyi an fok li monte kanmenm misye di tout otan gouvènman an pa monte gaz la gaz pap vini a wè misye pa ti gason he misye pa ti gason sa vle di ke depi ou pale de sidès oubyen de jakmèl lap difisil pou 3 non mesye sa yo pa vini fok ou dakò sa Edo m panse la w dakò avè m. Ok Ebyen koute Kisa k pase Bon m fè n tande kiyès Kaoli di li ye dabò avan m ba nou enfòmasyon an Ou konnen misyon nou e pa detwi moun en Sof ke fò n di pèp la sa l dwe konnen sa l bezwen konnen San difòmasyon anyen Jis bay pèp la verite s on fè Swivan eleman n gen nan men n dcpj via BLTH fon flay nan dosye a. Em pral pale ak peyi a rete branche ann tande mesye Joel Kaoli Joel Kaoli sou ayisyen natif natal em kapab menm adisyone jakmelyen san pou san ki fèt jakmel a lepòk se te ou fanm saj ki te ede manman m mete m deyò e tout swit aprè. Mwen leve m al lekòl Frères de l'Instruction Chrétienne. M fè etid primè mwen la. Apre sa m al Pòtoprens, m al jwenn monnonk mwen. M fè dezan nan Kanado, Collège Kanado. E toutswit apre, mwen rerantre Jakmèl, mwen kontinye klas mwen lan Collège Suisse. De la, m fè twazan nan Collège Suisse plis dezan Pòtoprens. M kite peyi an, m antre, m al Nouyòk, m al finalize etid segondè mwen. De la etan, m fini avèk etid segondè mwen, m antre lan sa m te renmen an, biznis administrasyon. Fini m fini, m retounen Jakmèl avèk madanm mwen, m vin jwenn li pou nou kontinye fè vi nou. E pandan ke mwen rive la Jakmèl. yon bèl istwa pou m di nou li. Premye sa m te antreprand, m te antre lan bòlèt. E mwen di madanm mwen, n ap pran yon sèl chans. Si nou pase yon semèn, nou bon. Si nou pa bon lan bòlèt la, nou pèdi, n ap oblije retounen laba al travay. Bondye te avèk nou lè sa a. Tout bagay nou te pase kòm yn lèt a la pòs. Li. Patisipasyon l lan tout pwoblèm ke. pèp Jacques Mélie an genyen. Si w vle m kapab ba w egzanp hein. M ap sonje Gordon lè dlo a t ap desann anba a. M te oblije mete kò m lan dlo a minui edmi, in è, al sove moun ke dlo t ap pran. In semèn aprè, m te oblije monte Seguin, m al ede yo tou paske y avè in fòrte plui. M te oblije al bay èd mwen un peu partout. Men se vre mwen pa renmen fè reklam pou tèt mwen. M pral twouve ke li di pou m ap kontinye sou menm dosye sa a. Gen youn ki fasil anpil, se lè edh gen pwoblèm gaz, pafwa mwen vann ni li, pafwa mwen prete l gaz la. E lè m prete l gaz la, m pa wè pwofi, m prete l pou popilasyon an, enkli Joel. Nou toujou fè sa. Dezyèmman, lekòl, bourse d'études pou lè elèv. E ann pran leka ankò de bibliyotèk Sant Moris Kadè. M fèk fè yo kado bèl bibliyotèk la. Sa se yon lòt èd ankò ke m bay. Si nou pran leka de pwojè Erik Jan Batis la ki yon sipèb pwojè kote misye t ap monte lekòl de dwa a. Se vre gen anpil jakmilyen. ki te patisipe ladan li ki bay èd yo, men La Famille Caroli ensi ke Kamako patisipe enòmeman nan pwojè sa a. E ankò nou genyen dè jèn antreprenè ke nou fòme, ke nou bay kredi nan biznis siman, fer, tòl, un peu de tout hein, nan tout sa ke map vann nan materyo de konstriksyon. Sa m gen pou m di la a se ke Joel pap chanje an, Joel ap toujou rete moun ke l ye an. L ap toujou la pou l tande advèsè li e ensi ke zanmi li. M ap toujou la pou m kontribye avèk tout sa ke popilasyon an vle fè k ap pozitif byen sur. E m ap mande nou yon sèl bagay, amou, an nou sispann youn rayi lòt la. An nou preche amou m kwè ke lap bon pou nou tout mèsi. Wè sa se sak pase la. Non non ok ok pa gen problème se sa misye di nou li ye pa vre pa gen problème misye esplike li se nèg jakmèl ayisyen natif natal misye ba nou anpil enfòmasyon petèt ke nou pat gnen mwen menm kòm journaliste lè yon nèg ap pale avèm map chèche sa w poko di oubyen w pa di a ok zanmi ki fè kòmantè talè a. Fò w chache dimansyon nan sa k ap fèt la pou w konprann li. Sa se sa misye di. Sa di misye vann tèt li kòm nèg ki fè siksè. Ki soti nan vil Jakmèl, ki tante etsetera men gen bagay ke misye pa di. Ke mwen menm TT m ap bouske sa k pa di a. Ebyen rete branche. Bon, m pral montre w yon imaj sèlman k ap kòmanse di w kisa misye pa di. Yon imaj sèlman ou konnen yo di w. Yn imaj vo mil mo On imaj sèlman la Gon bagay la misye poko di Rete branche m pral di n sa misye pa di a Mèsi Nerlou On bon bagay ou ye ou menm Tande byen Se menm Joel Kaolis sa pandan gaz la pral monte alò pat ka jwenn gaz Misye di ke Pou gaz la vini fòk li monte e l bay detay sou sa. Se te misye ke n pa t konnen. Gen moun ki pa t janm konnen misye, men yo te tande vwa misye t ap pale. Misye di li plis fè biznis, li pa nan politik, men sa se politik li ye. S on aspè politik, paske se le gouvèneman ayisyen ke w ta presire kòm antreprenè. E de fèt. Otomatikman deblozay wè malgre tout sa tap fèt manifestasyon popilè nèg yo monte gaz la kanmèm. E sa fè ta pral gen manifestasyon nan vil Jakmèl kont Joel Jacques Kaoly. Yo te debake menm bò biznis misye lè sa n sonje ke gon videyo te trayi yo. Misye gen bon ti bagay lakay li vre pou yo di pou pwoteje tèt li n ap vin sou sa talè. Hein paske gon video te trayi pandan yo anndan epi gon moun kap filme epi lap vann tout vant yo anndan Ebyen ekoute kote Joel men Joel sa misye te di pou zafè sa banm wè banm gade misye misye te pale banm wè sa misye te di oh oh kote Barbara rive la a oh oh ak pase wi li rive li rive li rive banm gade asaw konnen fòn chèche kote Joel. Toutan gaz la pa monte, toutan ke leta pa pran responsabilite l pou l monte gaz, pap gen gaz. Pa gen moun ki. Pa gen pwoblèm. Gen yon son anba li ki ka deranje. M pap pase tout men se sa. Nou gade yon ti ekstrè. Se paske BLTS desann nan Sidès e l pa vin a anyen. Alòske gen bagay nan Sidès ki debake jedi swa nan Sidès. E se sa k enfòmasyon an. Yo pa ta yo pa ta al debake kay Joel paske yo konnen l gen gwo zam. Sa se divèsyon l ye. M wè nèg fin anraje sou rezo sosyal. Ou konnen nèg yo anpil, yo gen alye. M ap gade kòman zanmi an rele sa te bay konseye Jovenel t ap fè brase milyon a Jovenel la. Liberis. Li al fin anraje, li al fin awoyo. Yo tout wi rezo anvayi la ou red m toujou wèl la pwisan epa ti gason t la tande byen. Se pa pou koze zam nan yo te ale kay misye. Se pat sa bagay la te ye. Dcpj gen enfòmasyon nan menl ke malerezman nèg yo pa fè paske yo pa mennen ankèt ase. pou yo jwenn detay. Remake nan son misye pale la m sot fè n tande a misye di ke li konn al ede moun nan Segen. Koman dcpj fè ale la Mandou epi li pa al Segen? BLTS sou blòf. Koman dcpj ap mennen yon ankèt avèk ajan BLTS epi li ale li di ke se kay Joel Khaoli lal fouye epi l ale Lamandou epi l pa ale nan Segen. Mesye si n pa konn peyi a kounye a pale ak TT la ede nou non la ede nou paske o mwen si n te konn sa n tap fè a n te gen plis detay nan men nou gen kote n te ka rive paske kounye a se nou se nou wi ou pa kounye a dosye a la sa pral fè yo pral di nou men atansyon atansyon. Tout nèg kap vin pran alibi oh ebyen nèg la gen zam nan kay li pou l defann tèt li etc. Ok ou wè tout nèg sa yo mwen menm dcpj m kòmanse tcheke tout wi paske pa gen ankenn kote yo bay otorizasyon moun yo pral di m oh e nèg kòman w ap konpare yon nèg nan tranp Joel avèk ti lapli izo sa vle di e menm moun ou vle di yo ye wi si w fè yon tweet Premye reflèks ou pou dim ke e babekyou e izo e bagay ki yo gen zam poukisa jorèl pa genyen sa di ou tou mete jorèl nan menm nivo avè yo wi ki lwa ki di ou oblije gen gwo zam sa yo nan menw kounya wap pale gen lòt peyi o eta non men gen lwa ki trase pou sa yo di ou ka gen zam ayiti konstitisyon kòd penal ayisyen an li entèdi kesyon pou gen zam de gè lakay ou zam manch long. Tadi si wap fè deba sou sa ou gen yon pakèt bagay ke w ka di. Kounye a ou pral di poukisa ou pa t al lèt kote men atansyon se yon kote pou yo kòmanse. Se yon kote pou yo e nou t kraze peyi a wi. Se nou t kraze peyi a wi men se yon kote pou yo kòmanse. Okontrè gen moun se 2 men nan tèt yo mete wi lè w tande yo arete Joel wi. Yo di oh ki Joel? Joel le puissant. Se yon bagay fasil li ye. Polisye k arete Joel yo se ewo yo ye wi. Kounya erè nèg yo fè ki kraze travay lan se paske sa y ale yo al bouske kay Joel la yo pa jwenn ni paske yo pat gen bon enfòmasyon nan men yo. E sa va lan ye wi. Kounya lè m di yo pat gen bon enfòmasyon an se paske èske m ka konfime te gon bagay kay Joel non m pa konfime sa. Men si BLTS debake paske li gen presantiman oubyen li gen eleman nan men l ase fò l fè travay la byen. Men kòman l pral fè ki sa k pase bon m ba nou enfòmasyon klè pou nou konprann sa k pase a sa vle di dcpj via BLTS pa t ap janm ka jwenn anyen kay Joel Khawly paske efektivman menm si l ta ladan l gen twòp moun ki enplike. E parmi moun ki enplike nan nan baay sa a, polis gen. Ou wè mwen menm, si m direktè jeneral polis la, mwen transfere tout polisye nèt nan Marigo. TT kap pale ak peyi a. Paske tout polisye Marigo enplike nan dwòg sa a ki sòti nan yon zòn yo rele Ladyomoun. Li sòti Ladyomoun epi dwòg la debake nan Marigo. Machin fè nuit l ap sòti Marigo pou rantre nan vil Jakmèl. Èske se kay Joel li te vini dwat? M pa gen detay sou sa, m pa ka di sa dirèkteman, paske m pa gen videyo ki ka pwouve ke l te antre kay misye. Men sa sèlman m ka di w, dwòg la debake nan lokalite Ladyomoun e li rantre nan Marigo sou òd dispozitif de sekirite de ajan de la pnh e l rantre nan vil Jakmèl. E Jakmèl, pou yo di m yo pa okouran gen yon dwòg ki rantre nan vil lan jedi swa. Si nou di m sa mesye nou sou blòf. Ou gen dwa toujou defann ke l pa t al kay Joel Khawly, men dwòg la debake nan vil la. E atansyon! Atansyon! M di w sa deja. E sa fè, ti videyo, ti imaj ki sou ekran l gen yon bagay ki enpòtan. Kounya w gen dwa di, poukisa se Joel yo vize? Paske se yon abitye?